Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou Yon nouvèl emisyon. Mwen te pale nou de yon sitiyasyon ki genyen nan zòn Matisan an. Sitiyasyon antre les bandits de Grand Ravine et des policiers ki yo menm a l'interyè de veyikil blende, sinon de char. Ebyen, jan m te di nou an, bagay la te vrèman mangonmen. Pandan nèg yo ap pete bal, lapli a vin tonbe. Pandan lapli ap tonbe, nèg yo sou sa. Paske mwen m sonje lè m timoun m an pwovens wè lè lapli ap tonbe se lè sa a jenn gason grangou, jenn fanm grangou. Lè lapli fin tonbe degaje w mete chodyè sou dife pou fè manje. Men sa k pral pase. Lapli a poko fin tonbe gen ti farinay lapli toujou. On a rate le kou. Les hommes de grand ravine wap gade yo sou video a kote ke nan yon premye video nèg yo te tante pran trailer sila. Yo kanpe trailer a e yap fè trailer a antre. Men kisa k pase o juste? M santi ke malgre anpil fwa nèg yo konn fè fas avèk lapolis, nèg yo konn kouri dèyè lapolis men nan sa m tap gade a, Te genyen kanmenm yon espri d'inferiorite dans la tete de se zom zame la. Paske, nan moman nèg yo pral pran trailer a, blende yo ap vini, nèg yo di woy, men blende yo, epi nèg yo repliye. An nou fon ti gade sou video sila a. U news comme ça ça s'appelle U news c'est cette petite vidéo nou kapab retrouver sou rezo sosyo et ki kapab devenu très viral ça porte la marque de U news ebyen fòm di nou ke pandan nèg yo antre a sa pa rete la paske nèg yo pral soti E nèg yo pral soti sèt fwa si, se pou kapab ransone de kamyonè, se pou kapab ransone de moun ki yo menm tou ap mache a pye, paske nèg yo bezwen bagay pou yo fonksyone. Si m ap kritike, m kapab kritike nou, nou konn poukisa, mesye? Nou gen zam nan men nou, oke, se vre, nou kapab fè sa nou vle pou nou fonksyone. Sa kapab rive ke Ti Lapli pa gen ase mwayen pou li jere nou, nou chache yon jesyon pou tèt nou. Men, gon bagay nou pral konprann mesye, lè n desann nan lari a konsa, lè se pòv malere, nèg ki ap lwe yon kamyonèt pou l kapab fè yon ti lajan manje, moun k ap trimen anba lavil la dèfwa anba kout bal, lè se moun sa yo n al fouye, se di nou tou di yo, Pa pase nan zòn sa ankò, nou dezète tèt nou, nou pap fonksyone. Tande byen, ou wè nan yon sosyete, fòk chak moun fonksyone. Ou wè kestyon bandi, se yon bagay fòk yon nèg ou jere l byen paske lè w ap pale pou moun pa di ou nan kan bandi e pou bandi a li menm tou konprann gen bagay l ap fè, fòk li genyen. yon ti pitye pou moun ki nan antouraj li. Sa m vle di par la mesye, lè moun pa frekante zòn nan ankò, p ap gen aktivite, nou p ap ka jwenn anyen. E nou nan yon sitiyasyon fò chak moun chache ti bagay pou tèt yo. Ou ka pa dakò avè m, nèg ki vòlè a, se vòlè l ap vòlè. Prezidan peyi a li gon jan li menm li travay, senatè yo gon jan yo travay. Nèg kap fè politik yo, yo gon jan yo travay. Donk tout moun travay, yo touche, gen nèg kap fè kòripsyon, gen nèg kap brase lajan. Men banm di w yon bagay, konn pa gen diferans ant nèg sa yo ki gen gwo zam nan men yo avèk yon nèg kap fè kòripsyon. Si pa egzanp yon nèg gon gwo zam nan men l, li parèt, li di w a monchè, ee mwen m pa bon la non epi l brake w, epi nèg la jwenn 300 dola sou ou, li ba w 150. Li pran 150. Epi mete avèk yon nèg kap fè kòripsyon, nèg sa yo ki nan politik, kap manje rezon pèp la maten, midi, swa, eske gen yon diferans? M pa vin defann bandi, paske kèlkeswa sitiyasyon ki genyen, yon nèg, ou ochwa pou antre tèt ou nan bandi. Men pandan nèg a nan bandi an tou, dèzòm politik pa kapab ap fòse yo pou yo rete nan bandi an paske se la a yo fè bè. M te vle deplore sa pou m di nou ke mesye, lè nou pran lari an, ajisman an pa ka fèt konsa. Ti malere parèy nou, moun pye sal anba lavil, si se yo n ap fouye, sorry, ann fè yon ti gade sou videyo sila. Waw bagay yo rèd wi la mezanmi bagay yo rèd mwen menm kesyon map poze tèt mwen m anvi di eske nap rive yon lè pou sitiyasyon an pa dejenere menm jan ankò o nivo de wout matisan an paske gon bagay pou n konprann la wè sa kap pase la nan matisan mezanmi humm gen anpil Machin ki pa antre. Dènyeman, gon pakèt machin se sou channmas la yo pake. Manje ap pouri. Lè ou pase nan wout pou kapab travèse nan Martissant, machann yo ap dòmi nan lari an. Donk, ou konprann ke sitiyasyon sa a nou kapab kontinye ladann konsa. Men, sa k pi mal dan tou sa, vou regarde an fas, il y a une situation cruciale, une situation catastrophique ki mande pou ke otorite yo kapab di yon bagay. Nou pa fè anyen, nou chita la n ap fè politik, n ap fè jwèt woule m debò, chak nèg kanpe yon kote l ap bat lestomak li pou l di. Se li menm ki chèf, se li k dwe fè. Li se sa a ki li menm pa nan batay. Ban m di n yon bagay, mesye. Li valab pou tout moun k ap viv nan sosyete sila. Ou wè jan nou ap viv la la a? Si gon tranbleman de tè pase, tout nèg ap rele anmwe. Anmwey Bondye sekou! Ni nèg ki gen zam nan, sa k pi gwo kriminèl la, prezidan, bon kòm nou pa gen prezidan yo te asasinen l, premye minis, tout lòt moun ki gen nan peyi a, tout moun ap rele anmwey sekou. E pandan nou menm, on katastwòf kapab pase, nèg ki a zam nan ap rele anmwe Bondye sekou, gon ti malere ki ap sèvi Bondye ki ka sèlman di amèn alelouya paske l kwè nan Bondye. Mesye banm di nou bagay, m pa konn sa pou m di ankò, banm fon ti pale avèk kaporal la, m konnen sitiyasyon yo difisil kapo, pa gen lajan fò nèg yo al chache, sa ka rive tou nèg yo al chache ou pa konnen men. Map pale avek mesye yo tou e ou menm mande neg yo yon maksimom pitye pou moun kap viv anba lavil yo, pou moun kap trimen maten midi swa yo kap chache ti kichoy paske si se pwop fre nou nap fouye nap dekapitalize pwop fre nou ti malere ap sibi kidnaping. Peyi sa a eske li mande pou yon moun kontinye viv ladann? Pa bliye m te di nou mwen map rete men mesye wè jan peyi a la a. Jan n ye la, si l pi mal, se lòbèy nèt wi. Malgre sa mesye, li fè bon de vivre dans ce pays paske gon pakèt nèg se tete y ap tete. Separe richès peyi a tou. Paske si n te separe richès peyi sa depi lontan, tout ti jèn sa yo k gen zam nan men yo, ti lapli ki gen zam nan men n petèt li te kapab yon bon sitwayen, yon sitwayen onèt, yon sitwayen ki gon bèl metye nan men n pou defann tèt li. Men jounen jodi a la a, nou lage jèn yo nan yon sitiyasyon se zam pou yo kenbe. Elas, nou gen tan antre fon nan lanfè a, pa gen anyen k ap sove nou ankò. Nou kapab jwenn yon ti amelyorasyon, men chanjman sitiyasyon peyi sa a, se sèl Bondye ki pou rete anlè a pou di l ap chanje peyi sa a. E l pap met pye l atè a non paske tè sa a twò modi. Merci beaucoup la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine!